Bon sak fèm rele w la se paske se yon zanmi m mwen gen ou gen pou w konnen Jonas ok se li menm ki banm nimewo w pou m rele w. Paske li dim konsa Ou fè anpil misyon pou li Mwen m gon bagay kap trakasem anpil m ta renmen tankou ou jerem nan sa ou fè yo men avan tou map mandew ki ki sot de misyon kew fè Wi Misyon pam se veye moun epi. Veye moun ou bezwen pran pou mwen pou l rive tout kote l pase Bondye. Non pa tiye moun. Non pa tiye moun. Mwen misyon ke m gen an ak se yon yon zanmi m ke m te li avè l pi gwo moun chak kote m pase l ap swiv mwen pou l tande sa m ap di pou l di zanmi m nan sa men ok ou di konsa Ou veye tout sa. Men et m bon zanmi. Kom ou di konsa ou pa fe misyon tiye. Men si m te peye w kob eske ou pa tap fel? Humm. Yon kob m te ka peye w konsa pou fel? Ou mal gen 3 min nou la. Konbyen kob ou genyen? Ok. Se yon dam kom ou pa konnen m banm dekri Belvue li rele Christie li a telman tro li pa wo men li pa nan wotè sa nan wotè sa apre li pa telman gwo gwo non men l anfom kote l rete. Wè lajan sa ou wè nan menw la se li menm kap tranglew wè ou deja pran lajanm nan menm deja wap fè misyon an banm. M pa bezwen konnen si se zanmi w l te ye, m pa bezwen konnen. W ap fè misye anba kou. Ou menm Zora, m pa janm wè w fè grimas avèk fatra. M ap di w byen. Sou konpwann ke lajan sa k nan men w la, wè yo mèt mannik, m deja di w sa deja. E wè, e p on menas. Lajan sa ka trangle w. Ou deja pran l e w p ap ban m l ankò. Misyon ke m ba w la, se, w ap veye l, e wè, m wè pou pèt sa w di a, tiye w ap tiye ban m. Sèl bagay m te ka fè w la wi se tou koupe vin gòj ou an fwa la Ey te la Ou wè kounya ou pa gen dwa lapawòl la se mwen menm ki gen dwa lapawòl ou tande E wè fini m pale w. M te di w konsa, lajan sa k nan men w lan, se li k ap trangle w. Antre lajan an byen nan pòch ou. E di mèsi pou misyon ou pral fè a. Mèsi. Yes. E wè, avan 24 èdtan. Wè kounya, m te ban w misyon, ou pa t fè l? Kman tu fè cheri. Eeii pa dim se paskew tande ti bout rezidans mwen pral tonbe a sak fè ou vin fè manti sou prince malgrem konnen li pa zanmim men m pa kwè lap fè yon bagay konsa non. Prince te banm fè Bagay la vrèman Ou ka pa kwèm men map baw prèv Sa se kòb prince banm poum fè misye Se mwen menm ki di non ou pa fè paske m konnen se bon zanmim ou ye m renmen w anpil 60 goud Yon lane Se sa Kris fè? Epi ou ka konnen se manti menm baw prèv la. Mwen vle mande Kris koze. E si ke Kris di konsa se pa vre, wè mwen avè w nap tounen de zòm pèdi. Bon esplike w ou ka konn se vre. M chita lakay mwen byen pwòp, Kris rele m e di l bezwen m. M tande lè m rive li di konsa se yon jenòm m yo kòm mwen tande non jenòm nan menm wi li di m konsa ki bay nimewo m kounye a li rele m li di li bezwen m kounye a lè m rive kote l kounye a la la di m konsa èske ou wè ou mèt tou pe la ou mèt tou kloz yon fwa m konnen prens pa fè yon bagay konsa Se manti wi ti sa depi lontan w manti manti wap fè wè mwen bay mande prens koze si prens wèm redi w sa ankò si prens di se pa vre ou menm wè bò tèt ou fò sou lage kalòt manteuz. Lè pou vwèm nan la gentan twò ta pou ou tande ma chère pou prens prens pa bon moun ditou li banm kòb poum tiye ti fi a lèm di ti fi a sa ti fi a menm mankem dega ankò.